M ap fè yon mizopwen global sou sa, men m pa ta vle kontinye reponn kesyon sou menm sou sa. Oke, sou kesyon legliz episkopal, dabò ou itilize yon vèb ki de two, ou di enplike. Legliz la pa enplike nan okenn dosye sal, nan okenn skandal. L'Eglise Episcopale est une personnalité morale. On pèsonalite moral pou anga, enplike vle di angaje, pou l angaje nan yon pwosesis, nan yon bagay, pou l enplike, fòk se moun ki gen otorite pou angaje enstitisyon an ki poze yon ak e ki angaje l. Legliz episkopal s on enstitisyon yerarchize. Nan legliz episkopal, gen yon sèl moun ki ka angaje l. Se levèk dyosezen oubyen jodi a ke pa gen evèk dyosezen an, se le prezidan di komite pèmanan. Avan, legliz la te genyen. Yon evèk dyosezen e on evèk sifragan. Ou te ka jwenn gen yon otorizasyon ke dezyèm evèk la gen de dosye yo te ka otorize l siyen. Men depi le 23 me 2017, kote Monseyè Roger Beauvoir te oblije siyen on pak de demisyon nan legliz episkopal, sa di on pak de demisyon pou on evèk nan legliz epistopal, se kòm on evèk ki an disgras, ki pèdi tout otorite moral pou l entèvenu nan non legliz la. Depi lè a, se on sèl moun ki gen dwa entèvenu nan non legliz episkopal. E moun ki pou ta angaje legliz la, li etabli ke l pa t mande franchiz pou legliz la, li pa t antreprann okenn demach pou dedwane machandiz nan non legliz la. Donk, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, je vous prie, n'utilisez par le verbe impliquer quand vous parlez de l'église épiscopale. L'église, le nom de l'église a été associé à un phénomène. Mais l'église n'est pas impliquée puisque personnalité qui l'a ou engagé l'église là, pas engagé l'église là, dans demande de franchise pour trafic Si on monte, la responsabilité pénale est personnelle. Pou ke legliz la gon responsabilite, fòk se moun ki gen otorite pou angaje l la ki te angaje l. Si yon endividi, nenpòt ki moun, pran yon ak nan non legliz la, li itilize responsabilite pèsonèl pa l. Men pou legliz la enplike, fòk se ta prezidan komite pèmanan an ki ta angaje l, se ki nè pa le ka. Donk le vèb enplike è mal chwazi. Premyèman. Anpil viza pat janm gen franchiz. Le, se prensip franchiz la pou m eksplike w la. Legliz la gen franchiz. Sa franchiz la ye? Franchiz la, ou pa gen franchiz pou tout bagay non. Franchiz la se yon egzonerasyon leta ba ou. Chak fwa ke w gen yon bagay ki ap rantre nan sot nan peyi etranje. e ki kouvri pa franchiz la, ou gen yon demand pou w fè pou bagay sa a, pou yo analize l, pou yo otorize l soti. E nan ka enstitisyon relijyez yo, moun ki pou analize demand yo, se le ministère des cultes. Se tankou ou te gen yon kòb labank, Chak fwa w al pran kòb, yo mande w siyati w. Bank lan gen spesimenn siyati w. Si yon moun vin siyen nan non w, li pa ka pran kòb la. Pou legliz la mande franchiz, fòk moun ki gen otorite pou mande franchiz la gen spesimenn siyati l nan ministè dè kilt, li ekri yon lèt. Yo verifye spesimenn siyati l, se li menm ki gen otorite pou mande l, yo analize dosye a, as moman la, ministè dè kilt voye dosye a bay minis afè etranjè, ki li menm voye l bay ministè de lekonomi e dè finans pou pran yon memorandòm ki otorize dedwànman. E pou chak arivaj, chak fwa w gen yon pwodwi k rantre, se menm pwosedi sa a pou swiv. E nan ka sa a, non sèlman nou pa antreprann pwosedi sa a, e ministè dè kilt konfime ke legliz episkopal pa t janm mande franchiz pou kontenè sa yo ke moun ap pale la. Donk sesi è trè klè. Donk sou la dezyèm kesyon, sa m ka di se ke pou dosye mèt Robinson Pierre Louis, s on dosye, ke Mèd Oben Sompiel, lui, est membre du Konseil de l'Ordre, il est le deuxième personnage du Konseil de l'Ordre des Avocats de Port-au-Prince. Donc le Konseil prend le dosye en main. N'a préféré, référez-nous à Bâtonnier de l'Ordre des Avocats pour toutes questions. Parce que les barres saillent passer. Grand pile parol, cap dit, grand pile émotion. Par exemple, moi, oué, sous réseaux sociaux, Le rapport de la police sur le dossier Pandan k anpil moun ap pale de krim finansye, de pakèt lajan ki distribye nan kòb la, men rapò lapolis la pa di gen yon dola k depanse nan dosye a non. Le mot argent n'est pas cité dans 18 paj de rapport, le rapport de la police sur le dossier de Maître Robinson. Or pou gen krim finansye, pa ka pa gen, sa yon krim finansye ye? Sa vle di, yon krim finansye, pou m ta rezime l pou nou pou n jis konprann, se le fèt ke yon moun ap fè lajan de manyè ilegal. Se sa yon krim finansye ye. Donk, ou pa ka di gen yon krim finansye epi ou pa di gen, ou pa montre kote gen lajan ki te fèt nan movèz kondisyon. Or, rapò a pa pale de bagay konsa. Rapò a pale plito don liberasyon ilegal. Byen ke m pa konn sa l vle di non, men l pale de yon komisè gouvènman ki libere yon moun de manyè ilegal. Sou lòd Mèt Robinson te. E ki, rapò a di sa tou. Li di, paske li di, rapò a di ke Mèt Robinson te rele komisè a nan telefòn pou l te mande lage. Men l pa di, rapò a pa pale de krim finansye. Yon òganizasyon sè, RDDH, nan yon rapò l fè konnen gen prè de 200 mil dola us ki ta. M pa wè sa, m pa wè sa nan rapò lapolis la. Èske w wè l ou menm? Ou pa li rapò lapolis la? Rapò lapolis la pa pale de 10 goud. M pa wè sa. Nou pa li l? Gade rapò lapolis la wa wè si gen kòb ki pale. Antouka m pre m prefere ke nou pale avèk batodye a. Ki donk ou voye jete enfòmasyon ke. M pa voye jete anyen. M pa voye jete anyen. Mwen di ke fè m klè sou sa. M di de bagay. M di m ta prefere rete jodi a pale sou trèt dè pèsòn. Mwen di. Sou dosye ou poze m kesyon Mèt Robinson nan, sèten manb di Konsèy de lòd, m ta prefere Konsèy la pale sou sa. Mwen di w mwen fè yon konsta, m tande anpil pawòl nan lari a, mwen li anpil bagay sou rezo sosyo ki site anpil chif de kòb ki konsène dosye sa a. Mwen di w mwen li rapò BAF la, rapò lapolis la, rapò lapolis la pa pale de kòb. Se sa sèlman m konnen. M pa ap jije anyen, je ne suis pas juge, attendez les tribunaux, je ne juge rien, je vous dis ce que je constate. Men sesi, tout sesi peut etre diskite au tribunal, kòman yo ba yon òd, kòman yo di, sa di fò n pa wè bagay yo menm jan nan lari a. Nan tribinal ya diskite sa, eske te gen òd eske pat gen. Mwen reponn li, mwen reponn, mwen reponn li. Fenomèn ensekirite ya. Nou nan sitiyasyon ekstrèmman prewokipan an matyè sekiritè. Ekstrèmman grav. Gade pa egzanp sa k pase Kwadèboukè. Kote yon enspektè de polis ke bandi ka pran l andan yon legliz yo asasine l, mwen menm se yon bagay ki patikilyèman choke m paske se yon enspektè m te konnen pèsonèlman ki vin lakay mwen Lestè an de ou twa okazyon e yo pran yo fè yon videyo chokant. et sur la lutte contre la cybercriminalité de la part une unité de la police nationale d'autre part. Mais la police essaie de réagir pour combattre et délinquants, et eh bien bandits tellement puissants yo reagi, yo met du fe nan parke tribunal sivil wade bouke. Jodi ya, eske nou konen ke l'ekol de la magistratu fèmen, paske bandi anpeche l fonksyone, e ke lekòl elèv majistra yo pa ka vin suiv kou, alòske lekòl majistrati a sitye l nan menm espas avèk lakademi de polis, menm la l pa ka fonksyone. Donk aprè palè djistis de Pòwoprens, se lekòl de la magistrature, ojoudwi se le parquet de la Croix-des-Bouquets, Donk la justice est à genoux devan les bandits. Donk chak jou bandi yo ap pran plis espas e y ap montre kapasite yo, fòs de frap yo pa rapò a feblès leta a, a feblès lapolis, a feblès sistèm de ransèyman nou pou mete bandi yo hors d'état de nuire. Donk sitiyasyon sa a, li entèpele nou, li entèpele fondasyon an, li entèpele sosyete a. Mwen kwè mwen menm, nou pa gen lòt solisyon ke se ranfòse Leta a de tèl sòt ke yo kapab bay tèt yo dè mwayen pou yo gon pwisans de fe ki siperyè a pwisans de fe gang yo, pou yo fè gang yo fè bak, pou kidnaping lan Kanpe, pou moun ka gen dwa pou sikile 24 è sou 24 nan peyi a, pou moun kapab fonksyone. Se la pou Leta a ale. Se nan direksyon sa a pou n ale.